Sa a, ki pa fini an, genyen kèk depo la a. Si n ap suiv, m ap agrandi l pou nou, pou nou ka wè. Kèk depo, depo, men depo, men depo, men depo, men depo, men depo, men depo. Ki sa k nan depo sa yo? Pèsonn pa konnen. Ni sa k ap rantre, ni sa k ap soti, tout pase la a. E lè yo pase, lè swa, Avyon vole nan èpòt sa a, yon machin a limyè flach kanpe la, yon lòt machin a limyè flach kanpe la, jis pou direkte oubyen selekte pou yo ka bay direksyon a avyon k ap desann nan. Sa vle di ke nenpòt sa yo pran ki sòti nan lanmè a li rantre la, li vin nan depo a la lè swa yo pase avè l. Yo rantre nan vil la avè l. Sa vle di, si n ale nan wout sa a la, men zòn wout la la. Ok, men wout lan. Yo rantre avè l. Mentena, kounye a, ou mèt priye, jene, sa pap chanje anyen, paske mwen menm etanke revolisyonè, m ap chèche tout ti detay sa la. Eske Leta konnen l oubyen eske Leta bay yon kontrandi de li? Se la tout bagay rantre. Se la tout bagay tou pase. Y ale oubyen avyon desann? Pouki se lè swa avyon desann? E de machin k ap vini yo ki machin yo ye? Pèsòn pa konnen. So, n ap tounen ankò, m prale nan yon lòt kote avè w, m ap retounen nan map Ayiti a avè w ankò. Pa bliye m di, m konn sa m ap di a ka koz lanmò m, men wòl mwen etanke revolisyonè, m ap chèche nan tout tou pou montre nou yon bagay. La nou prale nan zòn Ansagalè. Men Ansagalè, n ap tounen. N ap kontinye, n ap agrandi l, epi n ap agrandi l toujou. M pral montre nou yon bagay. M ap agrandi l toujou. La nou pral wè yon èpòt ki se Ansagalè èpòt. Ok? So, Ansagalè èpòt, m pral montre nou yon lòt ti bagay k ap pase ladan l. N ap agrandi l. Ok. La nou wè yon lòt pis daterisaj. Sa vle di ke ki inacheve ki pa fini. Eske sa vle di paske yo pa fini, yo pa gen avyon ki desann ladan yo? Wi gen avyon ki desann ladan yo. But sepandan, li pa preske gen wout de sòti, li jis gen wout sa yo la. But apre wout sa yo, nou pral wè 2 wout ankò ki pase ladan l. Men, yon wout ki sòti sou pis lan, k ale nan lanmè a. Yon lòt wout k ale nan.